Bonjour bonsoir la famille! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Bagay la chofe sou Bèlè! Hum! Jenèf an fanmi e alye pote boure. Eske nou sonje Dimanch mwen te fè yon emisyon pou mwen te di nou ke nèg Bèlè fè yon bèl ti avanse pa rapò ak teritwa yo pran sou je nèf. E m te di nou an retou ke Jimmy Cherizier alyas Barbecue anonse a pati de lendi y ap pase a laksyon pou kapab bay yon repons. Repons lan bay yon jou apre jou sa ke mwen te anonse an ki se le mardi 7 septanbre 2021 dan laprè midi. pote boure fèt. Je nèf, an fanmi e alye, nèg yo pote boure. Aparaman, tout zam Barbecue t ap montre yè aprè midi yo, ebyen zam sa yo, premye pote boure a l al fèt sou Bèlè. Hum! Bagay la rèd sou Bèlè, katouch agoch adwat, anpil moun ap kouri, moun yo pa konn ki kote pou yo met tèt yo. Fò m di nou byen ke nan kad batay sila a, nèg Bèlè kanpe batay. Men, Je Nèf aplike sa n ta kapab rele yon veritab strateji de batay, sètadi konkeri anpil tèritwa epi rive ansèkle Bèlè. Èske Bèlè reziste nan kad manch batay sila a? Nou pral wè sa. Nan aprè midi an, nèg je 9 yo, yo fè 5 pwen, sètadi yo pase 5 kote e pou kapab mete Belair nan cho. Genyen yon pwen kote nèg yo pase bò Nino Sèl, nèg krache dife yo menm pase moute bò baz Kamewoun, epi sa w tande a la a, Bèlè nan O! Anpil bal ap tire, jan m toujou di nou sa, gen yon seri de koral k ap repete, gen soprano, gen tenò, men sa moun yo plis pè a se bas, paske gen yon seri de bwi k ap pati la a nan zòrèy popilasyon se gouf, gouf, gouf, ebyen moun yo pa konn kisa pou yo fè. Tande byen, mesye je nèf yo, y ap pete bal. Y ap avanse. Men, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, Barbecue genyen anpil gwo sòlda avèk li. Gen enfòmasyon ki menm fè kwè nèg sa yo l ap gade la k ap batay bò kote Barbecue se ta nèg ki pase nan lame. Men, nou pa kapab di w si se Militè ayisyen. Men de tout manyè genyen anpil gwo tèt ki avèk Barbecue. Barbecue te pale yè pou dir ke genyen de polisye dezètè ki yo menm antre nan baz pou vin batay. Ebyen de polisye dezètè s'il y en a vrèman ebyen nèg sa yo mete pye yo atè a ansanm avèk Barbecue pou kapab batay. Kòman Bèlè reyaji? Fòk mwen di nou ke batay la Li fèt nan 5 pwen. Sa vle di tout kote nèg yo ap pase a, se bal k ap pati nan tout direksyon. Men, hum! Gen kote, se lave nèg je nèf yo ap lave zòn kote yo ye a. Men gen kote tou, se repouse nèg Bèlè yo ap repouse nèg je nèf yo. Zanmi gade yon batay tèt chaje. Pwoblèm pou larepiblik. Jan n ap gade batay la la a. Se kòm si son batay fòs a fòs. Alò fò m di nou ke batay sa ki ap fèt la, li pa sèlman yon batay ki ap fèt ak zam. Gen yon batay mistik tou paske rive yon kote anpil zam sou Bèlè bloke. Paske nèg yo te debake la a an fòs, yo debake ak zam e yo debake ak tout mistik yo tou. Men ekoute, kote k gen mistik la tou, gen lòt moun ki konnen. Gon masonlòj. Sou Bèlè avèk de twa nèg ki pa pote kanson yo pou bèl twal, rapid vit tout zam debloke e batay pi rèd. Nèg Bèlè yo dan zon premye tan vin genyen Boyd ki antre nan batay la k ap pete bal sou nèg G9 yo epi annapre bon nèg yo bay vag. Men nèg Bèlè toujou kanpe batay men fò m di nou! Si Babekyou genyen fòs avèk li nan batay sila, nèg Bèlè gen anpil pwa lou atè a paske si yo ansèkle w nan 5 pwen ebyen w kontinye kanpe batay e nan sèten pwen ou rive repouse advèsè la sa vle di gen bagay. Nou sonje m te di nou ke pa rapò ak zam mwen wè Barbecue prezante e m te di nou sa se pa zam paske gen plis bagay toujou e pou wè tout zam sa yo al nan batay gen yon gwoup ki anfas gwoup la pa bese lè bra sa vle di nèg Bèlè yo gen bagay nan men yo tou men nan batay sila gen yon ti siperyorite tou piti. Kisa li ye sèke nèg baz krache dife yo simaye anpil gaz lakrimojèn atè a. Ti bebe pran gaz, jenn moun pran gaz, granmoun pran gaz e moun ap kouri pasi pala. Laba a, gen yon seri de zòn se kòmsi m ta kapab di se dife yo mete paske ou wè yon epès fime k ap degaje. Ça, c'est gaz lacrymogène ensemble avec balle. Cap déversé sous bel air. Bataille la red. Barbecue annoncé t'a ça et passé à à l'action. Est-ce que deuxième bataille là, c'est prendre la police Pourquoi il est là On sait encore parce que pas oublier dans le collimateur de Jimmy Cherizier et ses alliés du G9, il y a une personnalité. e sèt pèsonalite la son non se Leon Charles. Leon Charles yon chèf polis ke lèzòm di je nèf patikilyèman Barbecue adò deteste. E si m ta kapab di nèg sa yo kwaze ansanm ebyen m pa konn sa k ap kite pou lòt. Men m ap mande èske Leon Charles. ap rive pran defi sila a paske un chef de la police traite par quelqu'un de bande de racaille de n'importe qui ben m panse ke Leon Charles ta sipoze bay yon repons a kiyès li pral bay repons paske gen anpil polisye ki demoralize gen anpil polisye ki yo menm tou pa vle al antre nan batay. Pou le bilan konsènan sèt batay ojodwi o nivo de Bèlè, nou poko ka ba ou bilan paske batay la myèl. Men ekoute jan m te di nou, gen yon seri de kote se baleyay chinwa. Sa ve di nèg je nèf yo ap frape fò. Men gen lòt pwen tou, paske pa bliye batay la se 5 pwen l fè, ebyen nan pwen sa yo se nèg Bèlè yo k ap repouse. e yo te repouse nèg yo a on fòs a tèl pwen genyen kèk kote nèg yo avèk zam yo nan men yo y ap kantone ti refren sila a. Ou pa ka rete la, gade ki lite la tout Jezi. Eske nou tande byen sa yo di a? Yo ta manje yon barbecue. Men eske barbecue sa li manjab? Paske Barbecue yo fè a poul la tout moun ap manjel nan lari men Barbecue sa ki rele Jimmy Cherizier a ki li menm vin domine sa n ta kapab rele le quotidien des rezo sosyo e ki vin yon pwa lou sou tèren an tou ben se difisil men antouka il faut dire que les hommes de Bel-Air yo reziste e kisa ki pral pase paske jan bagay la pati la se ke ben humm. Yo pap pran poz paske jedi dènye nèg yo fè lari a. Vandredi yo fè lari a. Lendi G9 bay wach manman. Madi batay sou Bèlè. Sa vle di G9 an fanmi e alye sanble gen yon pwogramasyon trè chaje nan espri pou kapab pran anpil tèritwa, nan lespri pou kapab batay fas ak Leon Charles epi Premye Minis Ariel Henry. e pwi nan lespri, je peux dire vainement, pou ta kapab fè sa n ta kapab rele veritable revolisyon an. Nou la, n ap swiv pou wou kòman batay sa a l ap pase. Men de tout manyè, si vle genyen sa n ta kapab rele yon revolisyon, la m panse ke bon, sa parèt enpe difisil paske Pou anpil moun ki ap di ke les hommes du G9 a travè Jimmy Cherizier se taliban yo ye an Afganistan se fo paske taliban yo genyen yon rèv yo gen pou yon bagay yap batay Barbecue li menm lap batay Li di se pou yon kòz. Men ofinal lè w gade byen, ou ta kapab di, èske se veritableman kòz sa a li ap defann tout bon vre? Anpil kesyon ap poze. Men de tout manyè, si par impossible, Barbecue ta rive batay pou kapab defann kòz sila yo ki pi oprime nan sosyete a, pou kapab fè veritab revolisyon sila a pou delivre Ayiti, anpil moun t ap konsidere l kòm yon ewo. Men eske nou la jounen jodi a? Nou poko kwè sa, paske se batay antre bandi zame n ap gade pou kwè li la. Merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage epi mande fanmi zanmi pwòch ou pou kapab yo menm tou abone ak chanèl sila e pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dire que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.